Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske tout bagay anfom. M panse ke chak grenn moun ap kenbe nan pej sila. Donk mwen wè kòmantè nou yo. Mèsi anpil pou kòmantè nou fè pa rapò ak emisyon mwen te fè yè. E konsènan bagay yo k ap grenpe nan peyi Dayiti e m panse ke anpil moun gen pozisyon. E non inanim a kondane fason n ap viv. A ne pa aksepte tou sa. Men li sèlman rete. Pou nou pote boure sou tèren an. Ekoute, gen anpil enfo nan kad emisyon sa la. E gon sèten de Andre. Misye jwenn arestasyon li. Ebyen piti sa li menm ki nan baz Mikano. Mikano o nivo de waf Jeremi. Yo arete piti sa jouk chanbelan. Hey tèt chaje. Ebyen misye genlè ta pral mawon lay. Mesye lè yon nèg ap kite potoprens. Ou gen tan travèse zòn Muscadin an. Ou gen chans ou rive nan Jeremi. Paske m kwè se apre ou fin pran Jeremi. Se toujou nan menm departeman Grandans lan. Apre sa m kwè gen Moron, gen Chanbelan. Ou jwenn Moron anvan Chanbelan. Ben wi. E pi sa w tande a la yo arete misye. Tèt chaje wi la. Une petite vidéo pour vous. Ok tip sa nap gade la misye se Frandi Frandi Andre Misye nan ki baz ou te ankò? Mwen te sou waf jeremi. Misye te sou waf jeremi? Ki kote ou te? Sou waf jeremi nan baz mikanò a. Ou te sou waf jeremi nan baz mikanò. Ki zam ki te konn nan men w? Yon kadas. Yon kadachikòv? Wè. Misye te konn gen yon kadachikòv nan men l. Ebyen ok e. Lapolis chanbelan nou apèn poze lapat sou tip sa a. Misye gen ti sounon Didi. Lapolis chanbelan apèn pran ti grenn sa la. Lapolis chanbelan apèn pran ti grenn sa la. Misye sot nan baz Mikanò. Misye tou yon moun. Misye vin kache e pa lòt bò dlo chanbelan. Vu avèk enfòmasyon kèlke moun, nou arive poze lapat sou misye la. Misye nan men nou la, misye nan komisarya chanbelan, misye nan men nou la, an bon e difòm. M panse tout bagay ok pou ou, pa vre Didi? Dènye jou sa yo la fòn di ke lapolis ap mache. Lapolis ap mare vagabon e on nèg depi ou pa dwat ebyen lapolis ap mare ou. Men lapopo, gen anpil ti erè ki glise tou wi. M pral vini avèk youn nan erè sa yo pi devan. Pandan n ap pale la, fò n di ke dan la matine di mèkredi 17 out 2022, ebyen, e nèg nan blòk kafou douya yo, y ap opere. Donk, on moun ki ap fè zòn sa, anpil prekosyon, paske, bon, nèg yo la y ap lapèch. E si n di kafou douya. Gen ekzaksyon kap fèt, ou mèt just fè referans ak je nèf. Yo pap renmen m non. Yap kontinye pa renmen m. Men, m sèlman, men sa m renmen lakay yon nèg. Ou wè lè w se zakè, di w se zakè. M renmen lè yon nèg kanpe, ou di m renmen se vòlè m ye. Tankou wè nèg gran ravin yo. Yo pa gen pwoblèm a moun paske yo deja di tèt yo yo se vòlè. Lè w di yo vòlè, yo pa nwi. Lè w di Izo se zakè, li pap nwi non pou sa. Men, pa gen nèg la a, yo mèt ap fè bagay la, tout moun ap gade. Depi w di sa, s on pwoblèm. Antouka, m te nan zòn nan. M pa t twò lwen. Maten an la a, ebyen, nèg yo pran kèk ti bagay. M kwè gen de ti kamyon diri la a. Nèg yo detounen al avèk li. Epi nèg yo toujou ap lapèch nan blòk la. Fò n di depi w wè aksyon sa yo fèt konn se je nèf. E pa bliye chak nèg chèf nan zòn yo, chak nèg ap regle bagay yo. Mwen m pa ba n manti mesye. Pa egzanp ou wè Iska m bay Iska respè paske zòn kote Iska ye an pa gen machin ki pase la. Ou pa konprann? E nèg li mete yo k ap vòlè. Nèg li mete yo ka pran men li menm m pa kwè l nan lojik sa. Euhh nèg m bay respè anpil ankò m bay chen an respè Paske wè kwadèmisyon mesye se rar pou yon nèg ou gen yon machin wap pase kwadèmisyon pou yo pran l nan men w Se rar pou gen yon kidnaping ki fèt nan blòk kwadèmisyon an Se rarman pou genyen yon machin kap pase nèg yo pran l Di tèt ou konbyen biznis ki gen nan blòk sa M pa kwè biznis sa yo janm plen. M pa kwè chen an janm tyeke moun sa yo. E sa k fè, si yon nèg wè avèk chen an, fòk ou aksepte soufri. Paske, misye pa gen gwo bras nan men l. Li ka fè bras wi. Men, m pa kwè se nan ekzaksyon sa yo. Donk, chak nèg gon fasyon yo fonksyone. Ou konprann? Nèg yo bezwen fonksyone, wikenn pral rive, donk nèg yo sòti la, yo. pran sak pou yo a. Men gon pwoblèm, le pwoblèm se ke, ou wè ti diri sa yo pran la? E nan pran ti kamyon diri bagay sa yo? E pi jounen jodi a la, gran nèg yo nik deside pou yo mete kouto anba gòj pèp la wi. Yo moute tout afè yo. Eske nou konprann? Donk, men m pa gen pwoblèm non mesye. Revolisyon an l ka gen vòlè ladan l. Men, pran, pataje ak pèp la. Paske se menm nèg sa yo ki fè ti mamit diri a vann 150 pyas. Ebyen jounen jodi a la lè nou pran yon kamyon diri, lage l atè bay pèp la. Eske nou konprann? Men, kanpe nan lari pran kamyon diri, vann pou fè chèlè, pou achte machin, pou achte zam, tèt chaje. 400 mawozo. 400 mawozo, fò n di ke. Eske bagay la komanse red pou 400 mawozo. Men just avan mwen ale nan arestasyon la polis fè fòn di ke lanmò san jou misye poze tèt frèt. Gon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki fè konnen misye ta retounen kwadèboukè. Vin gen antant ant gaspiyay daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen avèk lanmò san jou. Nou konnen nèg sa yo te nan ying lang o pwen ke. Nèg yo fè konnen lanmò te tire sou gaspiyay epi apre sa l fout misyon kout poud la bon nèg yo vin antann yo men fò n di ke depi lè kòlèg fin mouri an baz la parèt vilnerab paske se kòlèg ki te parèt kòm pi gwo gèrye nan baz la Pou lanmò san jou, m te eksplike nou sa deja, lanmò san jou son nèg ki pa kapab kanpe pete kout bal. Paske po l sansib. Le fèt ke nèg la dekale po l, mistikman sa vle di kèk bagay. Depi on ti egui tonbe sou po l, l ap pèse. Lanmò san jou kapab mistik. Li kapab envizib. Sa se enfòmasyon. Mwen chache konnen, eske nou konprann? Donk, gen anpil ekzaksyon ki rekòmanse o nivo Kwadèboukè. Nèg y ap frape anba anba. Eske nou konprann? Men, sa pa vle di ke lapolis bat ba, paske lapolis kontinye ap trake nèg sa yo. Eleman enfòmasyon ki fè kwè ke nèg yo te nan zòn Tomazo a, ebyen fò n di ke lapolis fon pote boure nan Tomazo. E lapolis arete plizyè jenn gason. Eske nou konprann? Gen lè moun ki te nan zòn nan, lè lanmò sonje ou di si sòlda l nan zòn nan rele nou wè lapolis rele pou yo kapab alète yo enben moun yo plis vle kolabore avèk lapolis. Donk, bagay la parèt vrèman difisil. Men ekoute, lanmò sonje ou franchman misye tèt frèt wi. Hey tèt chaje. Piga nèg yo kite lanmò sonje ou vin repran fòs ankò non. Magalie, Blòdè, Demwazèl. Back up men lap fè san Bal volume Ok kontinye bal volume Bon mwen genyen kelke arestasyon Ki fèt Lapolis nan vil jakmel arete 2 Je peux pas dire bandi Prezime bandi ki fè pati baz 400 mawozo nan monchil Ki se Mathieu Thomas 22 lane epi Albert Lory 2 manm 400 mawozo Entèpele, Pa bò kote lapolis nan Jakmèl, Sèvis Departemantal Polis Jidisyè, SDPJ, ansanm avèk udmo Sud-Est, posede madi 16 out 2022 an nan Monchil yon zòn nan vil Jakmèl ak entèpelasyon Mathieu Thomas, 22 zan, ak Albert Lory, Tou 2 manm 400 Mawozo nan kad premyè odisyon yo pa bò kote anketè SDPJ yo nan Sidès, Mathieu Thomas ak Albert Lory yo menm konfime yo fè pati gwoup sa a ki dirije pa Lanmò 100 jou. An efè, Albert eksplike ke li fè pati gwoup gang ki gen nan tèt li Y nan Site Doudoun. Tandiske, Mathieu Thomas avwe. Ke li menm, li fè pati gwoup Ricardo Ainsi Connu ki baze nan Remi. Tout se chèf gang Site Doudoun ak nan Remi ki plase sou otorite Lanmò 100 jou, daprè sa yo fè konnen. N ap raple, Emile Rosnica, yon adolesant 17 an, se mennaj Albert Lory ki entèpele nan menm okazyon an. Lapolis nasyonal mande yon lòt fwa kolaborasyon popilasyon an e mande ak sitwayen yo pou kapab rete pi vijilan pa rapò ak deplasman prezime kriminèl k ap chache kite kapital la pou kapab al refijye nan lòt rejyon nan peyi a. E koze wi. M ap vini avèk lòt enfòmasyon yo pou nou anpe plita nan pwochèn emisyon nou. Paske m pa vle emisyon an twò long. Tande byen, lapolis arete plizyè jenn gason o nivo de Jakmèl. Lè m ap bay enfòmasyon sa a, tout lide m di m pa mete foto yo. Paske m toujou pran anpil prekosyon nan zafè poste foto. Depwè m pa sur de yon enfomasyon mwen pa poste foto moun nan. Ebyen se sa ki rive wi. Eske nou konnen gen youn nan ti jèn sa yo paske banm di nou bagay ou wè mwen menm la si m rive yon kote lapolis pa konnen m epi yo fon filature yo arete m ou wè si m poko di kiyès mwen ye si Pa genyen nan yo ki konn vwa a, m ap mele. Nou konn poukisa? Yo pral di tou senpleman ke misye s on bandi 400 mawozo. Mwen menm, se 2 gwoup nèg. Swa ou fè pati gang Vilaj de Dye, oubyen ou fè pati 400 mawozo. Depi yo arete w, lapolis wè tip sa a, foto sa a nou poste a. M ta vle nou al mennen ankèt ankò si nou poko libere ti jèn sa. Paske mwen menm m al mennen enfòmasyon men sa m jwenn. Bon mwen gen yon kouzen mwen ki rele Nader Petion men se yon timoun m panse li se pitit sè papa m men li eritye foutbòl la tou bò kote nou menm ki pi gran yo paske papa m se te yon foutbolè tonton m se yon foutbolè mwen menm mwen te devni yon foutbolè gran foutbolè tout site a konn sa. Non pam se Cajuste Peterson. Epi kouzen m nan li eritye menm bagay la, misye se foutbòl la tou l pran kòm plim avèk kay l. Epi misye renmen foutbòl li anpil, s on jèn timoun. Manman misye rele Ozèt Kazimi, papa misye te rele Blan Petyon, misye rele Nadè Petyon. Men misye, se yon jèn timoun. M panse misye ka nan 20 tan ou 21 an, m panse. Nou se moun Leyogàn, nou se moun Leyogàn menm. M kwè nou soti swa Dabòn, men m pa twò konnen zòn yo byen non, men m panse nan zòn sa. Swa Dabòn yo, m kwè e la nou soti, e la papa nou, manman nou moun. Men misye. Tou dènyeman la, dènye fwa m pale a misye, misye te Okap. M gen mesaj misye la, m gen tout vòys mwen a misye. Misye te Okap, misye t al jwe chanpyona vakans. Paske ou konnen, lè se pitit malere ou ye, baton ou genyen se avè l ou pouse. Ou pouse chen. Epi m te di misye, a peyi a pa bon e ou konnen jan peyi sa ye la papa. Pòtoprens pa bon. Se sèlman andeyò yo bay yon ti jan mye, men andeyò vin difisil paske depi yo pa konnen w lan andeyò. Vin jwenn depi w gen cheve nan tèt ou, moun gade w yon lòt jan. Se te tou di m apito w konnen nan domèn foutbòl la mye, m di wi m konnen men pa bliye Ayiti diferan. E pa Etazini, e pa Kanada, e pa lòt peyi yo men Ayiti depi w gen cheve yo gade w pou sa w pa ye. Msye te di ok kouzen pa pwoblèm m gen m koupe cheve a. M te di jis yon konsèy li ye. Men apresa m te gen pou l di m l ap kite Okap pou l travèse Leyogàn pou l al jwe. Bon se la, m se travèse avèk yon lòt ti zanmi ki rele Chinayde, men nou se moun Leyogàn, mwen tande lapolis t ap fè yon arimay, misye pase pami lafoul. Men sa n ap mande, n ap mande avèk dcpj, nou rekonèt travay la pa fasil, travay la nètman difisil. Fòk yon moun pa ta Ayisyen pou l pa ta di, pou l pa ta rekonèt travay dcpj ap fè a. Men dcpj tou, gen kèk ti fay dèfwa li pote nan travay la. Paske m panse lè w arete yon jèn gason, premyèman, se dosye w al gade. Si moun sa pa t gen dosye anndan deja, e si moun sa arete deja, e si moun sa non l anndan deja, e si moun sa l gen yon plent deja. Men otomatikman w tcheke sa ou wè, ou wè ze w pou moun nan, ou pa ka gen tan kouri ap bay moun nan yon tit ke l pa genyen. M panse nou gen yon zanmi nou, yon timoun, yon rapè ki sibi ak sa la. Kote ke yo te arete l Sendomeng, yon nèg k antre avè l isi ki se Jean Juste Miguelson, tout moun konn sa. Aktyèman la kap pran prizon penitansye malman. Y arete piti a pou sa l pa konnen. Manman l se kwabousal l ap chache lavi. Anba bal, anba lapli, nan sant fatra. A no jou l ap prijon pèn penitansye pou sa l pa ye. Jodi a la, n ap mande avèk leta ayisyen fè travay la pi pwòp. Nou konnen yo ka fè l men n ap mande l pou yo fè l pi pwòp. Paske pitit malere malerèz pa ka prije pèn sa yo pou sa yo pa ye. Yo arete Pétion Nader Léogane akonpanye avèk yon ti zanmi l ki rele Schineider se 2 timoun. Pétion Nader se yon foutbolè. Pétion Nader pa yon bandi. Ok. Yo arete Pétion Nader ki se yon foutbolè nan zòn Léogane. Yo ba l dosye. Yo poste foto l pou fè konnen ke l se yon bandi. Manman Pétion Nader se yon malerèz. Papa l mouri byen lontan. Kite l timoun. M panse. Nou pa gen pou nou moute sou leta, men nou ka pale avèk leta. M panse dcpj li sipoze pran plis prekosyon nan jan de ak sa yo. Se pa tout moun nou wè avèk cheve nan tèt ki se bandi. Se pa tout moun ki gon grenn zanno nan zòrèy li ki se bandi. M panse nou gen yon achiv. Se pou sa lapolis la gon achiv. Lè nou arete yon moun premye sa nou fè se al gade nan achiv nou pou nou wè si moun sa te gon plent la deja. Pou nou konnen rezon ki fè l te gen plent lan, se ale nan achiv nou al gade eske moun sa gen non landa deja, eske moun sa pran prizon, eske moun sa se yon evade de prizon. Men otomatikman nou pa jwenn sa de yon moun, nou pa tap sakrifye pitit yon malere, yon malerèz konsa. Mwen konnen sitiyasyon peyi a, mwen konnen gen anpil nèg avèk cheve nan tèt ki bay degoutans, mwen konnen gen anpil nèg avèk tatou sou po, avèk zanno nan zòrèy ki bay degoutans, men m panse lè nap fè l konsa, Li pa bon nou ka reflechi ba a la, paske lè w arete yon moun premye sa w fè se nan achiv ou ale, w al gade èske moun sa a pa yon evade, èske li pa pran prizon deja, èske li pa gen yon plent, se konsa nenpòt moun ka sibi yon arestasyon. Mwen ka antre Ayiti jodi a la, demen m ka pran kote m al achte yon byè, epi otomatikman gen yon move je ki vin achte yon byè la, yo ka arete m avè l. Ou pral di l te avè m? Non! Non! Nenpòt moun ka sibi yon arestasyon non arimaj, men fòk lè dcpj ap dekòtike moun sa, fòk li fèl byen. Se pa kouri poste moun nan, nan imilye imaj moun nan. Nap vin fè moun nan parèt pou sal pa ye, pou demen lèl lage, pou chak kotel rive pou moun ap di mte wè misye nan alo lapolis. Sa pa fè sans. Nap mande avèk dcpj, fòl korije bagay sa. Petion Lader ki nan menw lan se yon inosan, se yon timoun, se yon foukbolè. Paske l gon bèl, misye gon bèl achiv, ok. Misye gon bèl achiv. Silvouplè Elpod, m redi w sa ankò, fè mesaj la pase pou mwen, pou sa pa fè fanmi an plis mal ke jan l fè nou mal la, paske Nader Petion se yon inosan. Mèsi RL Pod. RL Pod. Atansyon lapolis, w ap fè travay ou se vre, w ap demaske gang, w ap lave la repiblik, men ekoute, fòk ou pran anpil prekosyon paske fè yon enjistis se pi gwo krim yon nèg ou ta kapab komèt. Kounya la a, yo arete ti jèn nan, yo pase li devan kamera, foto l viral. Epi, nou pral kite w avèk lòt enfo k ap domine aktyalite a epi aprè n ap tounen pou kapab boukle. Ou janm tande asosyasyon distribitè konn ap mande leta monte gaz? Ou pa janm konn tande sa. Okontrè, asosyasyon distribitè yo, yo mete avèk sendika, avèk popilasyon an pou di leta desann gaz. Yo yo mande monte gaz poukisa? Se paske gon maj de pwofi ke yo fè sou chak fwa gaz la monte. Jodi a eske w konnen distribitè yo ap fè 30 goud sou chak galon gazolin ke yo vann? Eske w konnen yo ap fè 33 goud sou chak galon gazòy ke yo vann? Eske w konnen yo ap fè 25 goud sou chak galon kerozèn ke yo vann? Enben si gaz la ogmante, pri a ogmante, maj de pwofi a ogmante. Eske w konnen se 9 goud yo chaje pa kamyon pou al pot gaz la an pwovens? e kim genyen kamyon an se yo gen kamyon an si w gen kamyon an ale yo pap kite w vann paske yap di kamyon pa w la pa standa se yo ki fè kòmand yo kòmand menm fatra ke yo vle pot vini ba nou an ayiti nou pa gen kenn leta kap kontwole l ilè vrè ministè komès atravè minis li sot fon sòti fwa dènyè a ou wè rezilta yannik fon sòti kòmanse arete kèk nèg ou wè gen gaz ki ki ap distribiye ebyen fòk se presyon ke w bay moun sa yo pou pèmèt ke gaz la la men m paka di se yo menm sèlman ki koz paske leta genyen pou l bay lajan pou yo kòmande tou Kounye a, èske Leta ka gen ren? Mwen menm m pa panse l gen ren, sof m konnen Leta pa respekte angajman l, e de ou pa respekte angajman w, w ap peye konsekans lan kanmenm. Pa gen gaz nan peyi a, se vre, men kòmand yo mal fèt. M ban w egzanp. Lè w di m ou kòmande antre 4 e 11, 60, 165 mil baril. Ayiti nou konsome 22 mil baril pa jou. Ebyen pran 165 mil baril divize l pa 22, sa ap ba w apeprè 7 jou edmi. Sa vle di de 4 o 11 ou pa ta sipoze gen gaz la. Fòk antre 4 e 11 ou gen 165 mil baril la, fòk antre 4 e 9 ou te gen lòt bato ki te kpab vini. Si ou pa genyen konsa wap toujou gen rate e sa fè 1 dezyèmman gaz la tou lèl vini gen kèk chemen kwochi kel fè leta pa janm dil nou pa nou pap dil jodia men nap diw li gaz la fè chemen kwochi tou moun kap mande ogmantasyon jodi yo Mande yo 30 kamyon gaz ki te pèdi an novanm oubyen an desanm kote 30 kamyon gaz sa a pase. Mande yo 7 kamyon gaz yo te di yo te pran nan zòn Villenay de Dye a kot 7 kamyon gaz sa a pase. Si yo pa bay esplikasyon e pa yo k ap mande ogmantasyon pri, leta a ka konnen l bezwen ogmantasyon pri enben leta a tou gen ap bagay pou l fè tou pou popilasyon an wè kòb li bay la ke w sèvi avè l. Gen lòt kote leta ka jwenn kòb men brèf efektivman nou konnen nan moman sa a Pri a ogmante, men se pa jiska sa ap jistifye ke yo ka ogmante li si, paske gen dot kote leta kapab jwenn kòb pou l ogmante sa, resèt li jan l vle l. Ou gon peyi ke pwovens pa desann lavil, lavil pa al an pwovens, sa vle di pwodui yo pa sikile, ki pèmèt ke lavi a chè, pke leta degaje li bay sekirite pou pèmèt ke lavi sikile byen, moun ki sot aletranje pot lajan vini, epi lè sa a w ap wè gen anpil bagay k ap kou ap diminye. Men nou menm sa nou genyen kòm kòm dwa se pèmèt dwa nou se respekte lè zotorite men devwa nou se goumen pou ke lavi sa l pa kontinye grenpe monte jan l ap grenpe monte la. To lensekirite sa jodi a la li prèske monte a 95 pousan. Pou se fè chofè nou yo ki nan lari a chak jou y ap viktim de lensekirite. Ke yo pa kapab travay, kèlkeswa fason ke yo antreprann aktivite de travay la, lensekirite a konble yo. Se nan sans sa nou menm, nou konstate dega sa. Otorite ki bay tèt yo non anndan peyi a, nou mande yo ki wòl yo? Ki wòl yo fas a lensekirite sa k ap travèse popilasyon ayisyèn nan? Pou konbyen de tan? Dire de tan sa, nou pa konnen. Nou gade jodi a la, nou gen tout fòmil de lensekirite. Lensekirite grangou, lensekirite gaz, gaz la menm jodi a la nou pa konn kote leta mete gaz. Tout lajounen chofè ap monte desann ap chache gaz. Etandiske ponp yo gen gaz. Gaz yo, yo itilize l lannwit, yo mete l nan doum, yo fè mache nwa avèk li. Chofè yo, y ap achte l chè, yo pa ka jwenn li. Menm lè y achte l chè, gaz la pa bon. Nou mande ki plan ki strateji leta sa genyen avèk gaz lan e chofè yo nou pa konnen kisa ke yo pral fè yo menm paske kamarad la sot pale de ouvèti lekòl la la fòk chofè yo fòk yo peye lekòl paske yo gon fanmi yo gen pitit kisa ke yo pral fè nou menm nan mit sèl sa ke nou kapab fè jodi a la se fè apèl avèk popilasyon an pou popilasyon sa kap dòmi an reveye yo. Paske Ayisyen nou te konnen an e pa Ayisyen sa ki la jodi a. Nou pa kapab tolore sa k ap fèt la la a. Nou pa kapab asepte l ankò. Nou rive nan sitiyasyon fòk nou revòlte. Paske nou pa kapab rete pou nou fini ap mouri. Bon, nou mouri sou tout fòm. Sikolojikman n ap mouri. Moral nou mouri. Nou pa gen okenn espwa kòm pèp. Jodi a, fòk pèp la pran destinasyon l an men pou l konnen ke se yo menm sèlman pou ki leve kanpe paske si yo pa leve kanpe kyès k ap kanpe pou yo? Lensekirite a tèlman ranvaje nou, nou pa konnen kisa pou nou fè avèk tole ensekirite sa a. Se nou kanpe la pou nou menm ankouraje chofè. popilasyon ayisyèn nan nan jou kap vini la si leta pa di yon mo pou keksyon gaz la ke yo antre nan dezobeysans sivil ke nou pa antreprann anyen kòm aktivite pou nou peye paske lap peye tout sa pou nou fè yo tout sa leta mande ke nou fè yo pa gen anyen ki tounen vin jwenn nou se nan sans sa mit ap di popilasyon asime reskonsablite l. pou yo di sa ki leta ap di ansanm avèk yo a. Depi lè gaz la ap moute, nou menm nan Debloke Haiti, nou te di Mesye Ariel Henry, nou te di moun Pitit Dessalines yo, moun sdp, Fusion, moun tankou Rose Mila yo, nou te pale a tout lè Tolbè Alexis, moun ki gen pouvwa a nan men yo phtk, Pa monte gaz la yon fason pou w pa agrave pwoblèm popilasyon an. Ebyen jodi a se monte gaz la ki lakòz sa k gen la a li egziste. Se moute gaz la ki koz moun Petyonvil pa ka peye machin jodi a kamyonèt 50 goud byento l pral pase a 75 goud e nou konnen nan ki peyi nou ap viv. Jodi a moun k ap sòti Petyonvil pou y al wout de frè bezwen 50 goud. Moun ki ap sot la pral kwadèboukè bezwen 60 goud pou yo peye. Machin se pa nòmal e nou menm nou te di fòk sa pa rive la. Nou te di pwodui petwolye yo se yon pwodui transvèsal. Otomatikman l moute pri a ap gen enpak sou tout kouch sosyal nan peyi a. Men yo pa t tande moun e jodi a se sa nou kwè popilasyon an dwe leve kanpe pou manifeste dezakò yo avèk pouvwa an plas la. Yon pouvwa ki pa wè moun, se afè pa yo sèlman yo ap regle, nou pa kapab rete ap obsève mesye dam sa yo k ap mennen nou kote y ap mennen nou. Nan sans sa a, Debloke Ayiti apiye san rezèv e envite popilasyon an tou, 19 mwa sa a, nou pral mase devan la primati, nou pral pale ak Ariel Henry. Nou pral voye mesaj bay kominote entènasyonal la k te mete Ariel la aprè asasina Jovenel Moïse. E depi lè sa a, Ariel pou yon gwoup moun avè l se sèlman fè lajan de tout fason, fè lajan kèlkeswa manyè la, nan koripsyon, nan kidnaping, nan. kase bwat leta etc. Nou menm nou di nou pap dakò bagay sa fòk popilasyon an leve kanpe kont sa e le 22 nou konnen 22 out nan istwa peyi dayiti sal reprezante kisa 22 out ye nou konnen se 22 out ki ta pral bay Tout sa ki te vini yo, pa egzanp 18 novanm 1803, premye janvye 1804, fòk popilasyon an leve kanpe. Gen yon gwoup k ap sòti Chantmas, k ap pase pa avni Poupla pou nou sot kwaze sou Nazon an, genyen k ap sòti anba Limyè Lali pou nou moute Dèlma, pase devan Primati Ariel Henry an pou nou lanse yon mesaj bay Ariel jodi a ki vle enstore yon diktati nan peyi a paske moun pa kapab manifeste. Le 14, aux yeux de tout le monde, devan laprès, ke mesye dam yo ap lanse gaz lakrimojèn sou nou alòske pa t gen vyolans, pa t gen vit machin k ap kase, nou di nou menm nou kwè fòk popilasyon an leve kanpe pou nou manifeste kont pouvwa sa a. E kèlkeswa moun ki lanse yon manifestasyon jodi a, Popilasyon an dwe pran pa ladan pandan n ap veye avèk on ekip moun ki te nan lari an, ki te al jwenn Ariel e jodi a ki vle vin redore imaj yo. Jodi a se popilasyon an ki dwe leve kanpe pou batay pou defann enterè siperyè nason an. Gouvènman ayisyen an prezante bilan travay li reyalize nan kad egzekisyon plan relèvman Gran Sid lan ki te frape anba yon tranbleman latè nan dat 12 dawou 2021 an. Yon lane apre, gen plis pase 200 mil kay ki evalye, san konte divès twonson wout ki repare. Pi gwo reyalizasyon sou plan enfrastrikti wout, se Pon Dumarsais Estimé an nan Jeremi ki pral inogire semèn sa a, selon minis TPTC a, enjenyè Rosemond Pradel. An mwen d'une année, sètadi anviran 11 mwa, ebyen, nou enstale pon sa a. Bon, se pon sa a ke nou pral inogire demen. La semèn dènyè, mwen te ale nan Grandans, nou te mete pon an an sikilasyon, sètadi an chaj. Nou fè machin pase sou li pou n te gade kòman li konpòte li. E demen, nou pral fè inogirasyon ofisyèl pou pon sa a. Nan domèn enfrastrikti eskolè, gen 22 lekòl ki pare tou pou reouvèti lekòl lan nan dat 5 septanm k ap vini la. Pami 22 lekòl sa yo, gen 7 nan depatman Sid lan, daprè minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl lan, Nesmy Maniga. Atravè teritwa nasyonal la, gen 22 lekòl ki pare pou inogire. Atravè finansman Fon Nasyonal Edikasyon e Gran Sid lan, kont teni de dezas lan, nou te resevwa enstriksyon Premye Minis lan avèk gouvènman an pou ke nou akselere e nou deja genyen 7 lekòl nan Gran Sid lan, m pral bay lis lan, ki pare pou inogire nan okazyon rantre lekòl la e m envite laprès la pou akonpanye n nan bay dat inogirasyon sa yo. Sektè agrikòl lan jwenn bourad gouvèlman tou. Agrikiltè yo jwenn kabrit, mouton, bèf elatriye. Minis agrikilti an, Charlot Brady fè konnen ankadreman sa yo al jwenn agrikiltè yo nan divès komin nan depatman Sid lan. Gen 4668 pwodiktè kafe kakawo. La a se yon bagay ki trè enpòtan tou paske kafe ak kakawo Li reprezante de danre, yo reprezante de danre ki trè enpòtan nan sektè agrikòl la. Aprè katastwòf 12 dawout 2021 an, gouvènman an akonpanye tou plis pase 160 mil menaj atravè yon pwogram ki batize Klere chimen. Minis Afè Sosyal ak Travay lan, Odne Pierre Ricot, presize gen 7 pami komin ki te pi touche yo ki resevwa ti tchotcho chak tan pou kapab kontinye viv. Atravè klere chimen, nou fè yon siblaj jewografik e nou idantifye ke gen 7 komin, patikilyèman komin ki sot ki twouve yo nan lès Grandans, ki te pi touche pa seyizm lan. Ebyen, benefisyè nan 7 komin sa yo, yo genyen yon akonpanyeman de 100 dola ameriken, sou yon peryòd de 3 sik de transfè. N ap soulinye nan okazyon premye anivèsè tranblemann tè nan Gran Sid lan, chèf gouvènman an te tounen sou pwomès 600 milyon dola kominote entènasyonal la te fè ak peyi Dayiti. Ariel Henry fè konnen mekanism deblokaj èd sa a konplike anpil e se sa ki eksplike lantè ki anrejistre nan kad dekesman fon yo. Jodi a nou gen lekòl Lala a k ap ouvri 9 septanm. paran yo pa konn si pou yo monte si pou yo desann. Se bagay ou ka pase nan tout peyi a la, nan tout mache, pa gen angouman vre pou paran yo voye pitit yo lekòl 9 septanm, paske lavi chè a mand anraje, paske nou pa, nou pa gen kote nou prale ankò la a. Se sa k fè jodi a la a, mwen chita la a, se pou m anonse pèp la, moun ki nan katye popilè yo, moun ki nan baz yo. Jodi a fò nou met pye nou atè pou nou di non nou pa kapab ankò, aba lavi chè, aba ensekirite. Se sa k fè m ap mande tout fanm yo, kote nou fanm yo? Fanm se poto mitan nou ye, fanm reprezante yon pakèt bagay nan peyi a. Jodi a poukisa medam yo nou kache nou pa vle pale, nou pa vle met pye nou atè? Paske se nou k poto mitan nan yon kay san nou menm Kay la pa ka fonksyone, lè gen yon fanm yon kote, li vle di yon pakèt bagay. San fanm, pa gen anyen ki ka fèt. Pou ki sa jodi a, medam yo, nou pa met tèt nou ansanm pou nou retire peyi a nan sa l ye a? Pou ki sa, medam yo, kote nou ye? Nou pi plis pase gason yo wi. Jodi a, fò nou mobilize nou, medam yo, pou nou frape pye nou atè, jou ki ap 26 dawout la. M ap tann tout moun sou beton an, kafou ayopò. pou n al rele aba lavichè, aba ensekirite. Jodi a nou pa kapab ankò, nou vle pile beton an pou nou di lekòl pral ouvri, fòk gon bagay ki di, gouvènman sa l pa kapab pou l lage pye l. Pakou manif lan, n ap sòti kafou ayopò, n ap moute Dèlma epi pou n antre 60 pou n al di Ariel Henry lage pye l bay peyi a, paske nou pa kapab ankò. N ap pwofite denonse yon fwa ankò move konpòtman lapolis Te genyen fas ak manifestan sitwayen angaje yo kote yon timoun 6 zan te pran gaz lakrimojèn yon jèn fi te ekspoze anba anpil gaz. Arestasyon abitrè e ilegal kote lapolis te arete 3 jèn militan ki se 3 etidyan yo te al dòmi nan prizon. Fòs opozisyon radikal pou chanjman mande pèp la kontinye leve kanpe Kontinye mobilize jiskaske PM defakto Ariel Henry demisyone nan tèt Primati a. Nou konstate, nou wè lavi a vin pi chè, se grangou, chomaj, lamizè, ensekirite, kidnapin, goud la ap pèdi valè devan dola ameriken an, jounen jodi a, nou bezwen 145 a 150 goud pou yon dola ameriken fas a movèz gouvènans rann sitiyasyon pèp la vin angrave kote pi fò moun pa ka manje, klas mwayèn nan prèske disparèt, peyizan pa gen ankadreman, pa gen angrè, ti machann pa jwenn mikwo kredi, pwodiksyon nasyonal la peyi a a zewo, nou pa ekspòte anyen ankò, fontyè nou yo tounen paswa. Fok di libete ou lanmò fok ayiti libere anba kolon neg sa yo mobilizasyon san pran souf poun derasine ariel henry a tout akò li phtk sdp fizyon verite tèt ansanm fok ap envite tout popilasyon ayisyèn nan nan yon gwo manifestasyon pasifik jou kap lendi 22 dawou 2022 sou tout teritwa nasyonal la nan 4 kwen peyi a poun al di non ak gouvènman anti pèp kriminèl kidnapè, bandi legal, non ak PM defakto Ariel Henry ki pa gen lejitim popilè, ki pa gen otorite politik ankò kote pèp la rejte l. Pa gen akò 11 septanm, pa gen akò Montana, pa gen akò Penaunco, tout akò konsa se akò kò. Epi nou di popilasyon leve kanpe jou kap E lendi 22 dawou se soulèvman jeneral e nou dekrete la pèmanans nan peyi a ke pèp ayisyen an de gade pa peye taks, pa peye enpo paske nou pa jwenn travay, y ap touye nou, y ap fè nou kouri, ebyen se dezobeyisans sivil anndan peyi a. Lapolis pwosede arestasyon de Miguel Laguerre, 24 an, e lò de arestasyon an, te gen chan de tir, misye pran yon bal nan pye goch li, e misye li menm se chofè Ti Makak e ki li menm k ap opere nan Laboul 12. Arestasyon sa fèt nan Laboul 11, misye te abò de yon veyikil Infiniti. De couleur noir, nivo plak lan se BB 760 20. Suite a yon filature, lapolis arete Jean Waly ki gen yon ti non k rele Kali, 28 ans, misye fè pati de yon gang k ap opere nan zòn Kanaran, chèf dakizasyon, brakaj, vòl, detounman de machandiz. Egalman nan gang sa a genyen Jeff ensi koni, Michlè ki gon ti non k rele Boyt ensi koni, Jetro ensi koni ke lapolis ap rechèche aktivman ki fè pati de rezo sa a kote ke Jean Wally li menm tap evolye. Genyen 2 prezime 2 bandi e ki malerezman blese mòtèlman swit a echanj de tir avèk lapolis nan zòn Onavil se Belo ensi koni ki li menm se alye on gang ki rele Ti Madi ki ap opere nan zòn Onavil, Jerizalèm egalman Kanaran. Genyen tou Papito ensi koni e misye tou li menm li gen pou wè avèk yon bandi k ap evolye nan on gang e misye rele Patrik e gon ti nonk rele Patchouko. Papito tou li menm li te sispèk tou nan asasina ki te fèt sou madam Daphné Joseph, 34 an, yon jèn dam ki te apèn gen yon timoun gen di mwa, kote ke yo te asasine dam sa a le 26 jiyè 2022. 2 mesye sa yo te an posesyon de yon pistolè de kalib 9 ilimèt. Egalman, yo te enplike nan anlèvman, sekestrasyon, Detounman 2 kamyon de machandiz nan Bon Repo, lapolis pwosede arestasyon 2 Semka Jean Franck ki gon ti non Felix Ti Rasta pou enplikasyon prezime nan asasina madam ke n sot pale de li menm la ki se madam Daphné Joseph, jèn dam sa de 34 an. A Dèma 75, lapolis pwosede arestasyon de 2 jèn gason ki te abò yon moto de koulè nwa, nimewo plak lan se PR 23 532. Yo te an posesyon de yon pistolè Glock. Se Jean Emmanuel Ernst, 32 zan, misye fèt Okay, e André Raymond, 43 zan, misye fèt Kenskòf. E Wo kòmandman pnh la, espesyalman. Kòmandan an chèf lan solisite ankò yon fwa kolaborasyon popilasyon an, sipò popilasyon an nan lit achane ke lapolis ap mennen kont tout bandi. N ap kòmanse nan Latibonit, kote ke gen plizyè bandi loudman ame ki fè pati de rezo gang ki ap evolye nan Savyen an. Yo te anwout pou ke yo t al nan plaj pou yo t al pran plezi yo. E o kou de la route, yo kwaze ak yon patwouy udmo, yo louvri kout zam sou patwouy lan e polisye yo riposte e pou pi piti genyen 3 nan mitan yo ki malerezman blese mòtèlman lò de echanj de tir sa. Se Goliath, ainsi connu, kote ke tout moun kapab idantifye misye sou rezo sosyo kote ke l tap. ekzibe zam ni e kote a lepòk Odma tap prezante misye kòm youn nan dirijan e rezo gang sa a, genyen Kebro Ensikoni e galman Vènè Ensikoni. E tou swit aprè e lòt bandi yo, yo tante pran komisarya Petite Rivyè a daso, gras a sinèji e polisye. e ki o nivo depatman Latibonit yo, polisye udmo yo, yo rapidman rive e yo ranfòse prezans yo e yo pote ranfò ak polisye ki afekte nan komisarya Petite Rivière de Latibonit lan e kote ke popilasyon an pa la swit soti E vin an ranfò, bay polis yo ranfò e aplodi travay ke lapolis ap fè nan zòn sa a paske popilasyon gen lontan ap soufri avèk bandi sa yo. N ap goumen, nou pran lari a depi 14 dawou a pou n rapatriye oubyen pou n repran souverènte nou kòm pèp. Nou konnen otrefwa gen, gen, jiska prezan gen e BINUH, Core Group, ap manniganse pou yo kenbe Ariel sou pouvwa. Yo fè akizisyon lòt ekipman. jous nan sousi pou yo kenbe pwojè lanmò a, pwojè pou nou pa rive libere yon dezyèm fwa. Ebyen, pou sa, nou kanpe, n ap goumen nan lari a pou yon lòt endepandans. Lòt, yon lòt endepandans lan, li vle tou pou pwosè krim de san ak krim finansye yo rive fèt anndan peyi a. N ap batay kont ensekirite a. Pou Desalin, pi gwo zak. on moun ka fè, se mete pri sou tèt moun. A vle di, chanje libète moun pou ranson, pou lajan. A vle di, kidnaping nan se pi gwo zak, bagay ki pi inyòb on moun ka fè. E kidnaping nan se pa sèl bandi k ap fè l, Leta ap fè l tou lè n pa ka sikile anndan peyi a. Kò gwoup tou ap fè kidnaping anndan peyi a. Yon lòt lendepandans lan, se. se relanse ekonomik peyi a. Yon lòt endepandans lan, se yon lòt ledikasyon, men yon ledikasyon nasyonal. Se pou tèt sa a, nou menm nou nan lari a, n ap goumen pou yon lòt lendepandans. Lè nou konnen, 14 dawou 1791, se apati de dat sa a, goumen an te lanse. Enben nou menm nou di 14 dawou 2022 sa goumen an lans e deklennche. N ap nan lari, nou te nan lari a le 14, n ap nan lari a 22, n ap nan lari a 23, n ap nan lari a 29, n ap nan lari a 30 out. Kèlkeswa moun ki nan lari a, Ebyen e mouvman te lanse le 14, nou menm n ap toujou nan lari a tou wouj avèk etidyan yo, avèk ouvriye yo, avèk atis yo, avèk tout sendika k ap goumen pou yon lòt lendepandans nan peyi a. Men jou 14 dawout la, jou sa a ki te yon dat trè desiziv nan batay pou liberasyon nasyonal lan, ebyen. Ansanm de militan òganizasyon yo, yo te kanpe tennfas anfas lapolis, yo te di yo pa p bat ba, e nou te santi espri zansèt yo te akonpanye nou pou ke nou te relanse batay liberasyon an. Ebyen se nan optik sa a nou te fè rezistans de Channmas pou nou te rive Dèlma avèk lapolis. Ebyen nan lide pou yo kapab entimide nou, Lè yo fin bonbade manifestasyon an anba gaz, ti bebe pa t epanye, fanm ansent pa t epanye, granmoun, vyeya yo yo pa t epanye, gen anpil moun ki tonbe, gen yon timoun ennan edmi ki sifoke anba gaz lakrimojèn malgre polisye yo ap gade kòman timoun nan ap sifoke, sa pa t enpeche yo kontinye lanse gaz lakrimojèn. alandwa de manifestan yo e popilasyon sivil la. Nou menm ki enskri tèt nou nan batay pou liberasyon nasyonal la nou te di sa p ap entimide nou pa rapò avèk reprezay sistèm lan. Se konsa nou pral genyen plis pase 5 moun ki resevwa bal akrimojèn kote ke yo blese. Nou genyen. 5 kanmarad lè n rive Dèlma, malgre lè manifestasyon an fini, y ap rantre lakay yo, ebyen polisye, bandi swiv yo, yo pwosede non sèlman avèk arestasyon yo, men yo matirize yo anba kou, kote ke yo pete tèt yo, Yo pete kont yo, ebyen aprè yo mete yo nan gadavi nan Dèlma 33. E se avèk anpil detèminasyon, anpil presyon popilè, ebyen komisè di gouvèneman an li menm li te oblije libere kanmarad sa yo e aktyèlman la a gen anpil ladann yo k ap resevwa swen lopital. Men nou di nan batay pou liberasyon nasyonal la, Nou pap kanpe sou okin fòm paske yo estime popilasyon an konsyan. Popilasyon an di li lè li tan pou batay la relanse pou yo kapote sistèm lan. Ebyen sistèm lan li menm ki konprann detèminasyon an ebyen yo tap eseye entimide nou, bay gaz, kwaze machin a chak mo a chak a chak kèlke mèt Yo kwaze machin e y ap bay gaz san rete. Nou di yo se byen konte mal kalkile. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.